Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la. Moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a, ka di, Senyè, se ou ki tout defans mwen, se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. Se li menm ki pap kite wou pran nan pèlen, ki pap kite maladi ki pou touye wou tonbe sou wou. L ap kouvri wou anba zèl li, anyen pap rive wou kote wou kache a. L ap toujou kenbe pawòl li, se sa ki pwoteksyon wou, se sa ki defans ou. Ou pa bezwen pè bagay k ap fè moun pè lannuit. Ni kè ou pa bezwen kase pou malè ki ka rive ou lajounen. Ou pa bezwen pè move maladi k ap tonbe sou moun nan mitan nannuit, ni epidemi k ap touye moun gwo midi. Mil moun te mèt tonbe sou bò goch ou, dimil sou bò dwat ou, anyen pap rive ou. Wap rete konsa wap gade wa wè jan yap bay mechan yo sa yo merite paskew pran senyè ya pou defans ou paskew pran Bondye ki anwo nan syèl la pou pwoteksyon ou okenn malè pap rive ou okenn mechan pap ka pwoche bò kote kay ou. Bondye ap pase zanj li yo lòd pou yo veye sou ou, pou yo pwoteje ou kote ou pase. Y ap pote ou nan men yo pou ou pa kase zòtèy pye ou sou okenn wòch. W ap mache sou lyon ak sou sèpan, w ap kraze jenn ti lyon yo ak eskòpyon yo anba pye ou. Bondye di, M ap sove moun ki renmen mwen, m ap pwoteje moun ki konnen mwen. Lè l rele m, m ap reponn li, lè l nan tray, m ap la avèk li, m ap delivre l, m a fè yo respekte l, m a fè l viv lontan, m a fè l wè jan m ap delivre l. Amèn. Glwa a Jezi! Ou menm Bondye fè gras ou ankò anvi. Ou menm ki te pase jounen sa a Bondye te pwoteje ou, li pa t kite anyen mal rive ou. Ou tap travèse machin, ou tal travay. Bondye fò soti, ou antre an byen lakay ou. Bay Bondye glwa nan lè sa. Egzalte non li. Balanse men ou pou fè louranj li. Gen anpil moun ki te leve maten an, ki te soti, ki tal travay ou byen ki tal regle yon lòt aktivite kèlkonk, men l pa jwenn chans pou l antre lakay li. Ou menm Bondye fè gras li pwoteje ou fè lwanj Bondye. Gen anpil moun ki ta renmen balanse men yo pou yo fè lwanj Bondye. Gen anpil moun ki ta renmen mache vole anlè ak de men anlè pou bay Bondye glwa men yo pa jwenn chans sa. Genyen se yon sewòm ki nan bra yo. Genyen se yon aparèy ki nan pye yo, yo pa jwenn chans sa. Men ou menm Bondye fè gras, fè lwanj li. Di Bondye mèsi pou jounen sa li te fè w pase an byen, li pa t kite anyen mal rive ou, rive fanmi ou. Di Bondye mèsi nan lè sa. Remèt li sware a ki deja kòmanse, Mande Bondye pou l kapab pran kontwòl sware a pou ou. Ou menm ki pral dòmi, mande Bondye pou l kapab pran kontwòl nanm ou, lespri ou. Pou l kapab pèmèt ou dòmi an byen e pou leve an byen. Bay Bondye glwa. Egzalte non Bondye, balanse men ou. Pandan w ap balanse men ou, w ap santi yon nouvèl fòs. Pandan w ap balanse men ou, enkyetid ou yo. Prale, pè yo, tout prale. Fè lwanj Bondye nan lè sa. Egzalte non Bondye nan minit sa. Ba li glwa. Pandan w ap ba li glwa, pandan w ap balanse men w, tout pè w yo prale. Ou menm ki santi w dekouraje apre yon jounen de fatig, Yon joune kote ou tap travay, kelkeswa ou te nan travay ou oubyen ou te lakay ou, balanse men w. Mande Bondye pou l kapab redouble fòs ou. Mande l pou l kapab redouble kouraj ou. Kelkeswa move nouvèl ou te resevwa pou jounen an, kelkeswa sa ki te brize kè ou, swa yon pawòl, swa yon bagay yon moun te fè ou oubyen ki te di ou, Li pa t rete w byen. Balanse men w. Pa al dòmi avèk kè w blese. Pa al dòmi san w pa santi w alèz nan kè w. Balanse men w. Mande Bondye padon pou tout sa ou te fè pandan jounen an. Si ou te blese yon moun, si ou te fè yon bagay ki te kont volonte Bondye, mande l padon anvan w al dòmi. Anvan menm ou monte kabann ou ou kouche, mande Bondye padon pou tout sa w te fè pandan jounen an ki pa t fè l plezi. Tout move panse ki te vin nan tèt ou, mande l padon. Si ou te blese yon lòt moun, mande Bondye padon e rele moun nan, mande l padon, rezoud sa ansanm avèk li. Si ou te gen yon ti pwoblèm ansanm avèk mari ou, swa li te fè w yon bagay oubyen li te di w yon bagay ki pa rete w byen, oubyen ou te fè l yon bagay ki pa t rete l byen, rezoud sa ansanm avèk li avan w al dòmi. Mande mari w eskiz. Mande madanm ou eskiz. Pa al dòmi san ou pa rekonsilye ansanm avèk li. Kèlkeswa yon timoun, ou te blese paran w, ou te aji avèk paran ou yon fason ki kont volonte Bondye, mande paran w padon. Mande manman w padon. Mande papa w padon. Pa al dòmi konsa. Rezoud tout ti pwoblèm ou genyen ansanm avèk frè ou, ansanm avèk sè ou, avèk manman ou, avèk papa ou, avèk madanm ou, avèk pitit ou. Apre sa, priye pou w kapab al dòmi. Pran Bib ou. Medite. Priye Bondye. Mande Bondye pou l kapab pran kontwòl sware sa a pou ou. Mande Bondye pou l pèmèt ou dòmi an byen, pou l mete nanm ou, lespri ou an dife. Balanse men ou, chache prezans Bondye nan lè sa. Balanse men ou, yon Bondye, li toujou la pou pitit li. Li toujou la, li pa janm lage ou. Yon Dye ki pa janm di, si m te la, sa pa t ap pase konsa, yon Dye ki fidèl. Adore Bondye, bay Bondye glwa nan lè sa. M deklare sou lavi ou ke Bondye pwoteje ou, ke Bondye pèmèt ou dòmi an byen e leve an byen demen maten. Kèlkeswa sa ki ta ba w pwoblèm, kèlkeswa pwoblèm ou genyen, kèlkeswa sa k ap trakase ou, kèlkeswa maladi ou genyen, m deklare ke Bondye touche ou nan lè sa. M deklare ke san Jezi kouvri ou. M deklare pwoteksyon Bondye sou lavi ou. M deklare ou inatakab o non de Jezi. Ke sware sa a kapab yon sware de benediksyon, yon sware de pè, yon sware de pwoteksyon pou ou avèk tout fanmi ou. Ke san Jezi kouvri ou. Deja mwen swete nou bòn sware dan le non de Jezi. Amen.